E son misyon m bay tèt mwen, nou menm piti Desalin, pou n kapab fè Ayiti, ki s on zèl de Lafrik ki tonbe ann Amerik, kole ak Lafrik. Non sèlman pou n kole avèk Amerik Latin, Amerik di Sid yo, Non sèlman fò n kole avèk kontinan afriken an, men kontinan afriken an ke yo te fè nou kwè se yon kontinan ki pòv, se katastwòf natirèl, se maladi kontajyez, poutan se pa vre. Ebyen, nou bay tèt nou misyon nou Ayisyen jodi an, nou Ayiti jodi an, pou n kole ak Lafrik. Nou te vizite peyi Nijerya sa gen kèlke mwa, ou raple sa ki te pase lè m te sòti nan peyi Nijerya lan. Ebyen, Wanda yo te envite m t al lakay yo. E, nou vle pran Wanda yo kòm yon modèl. An 1994, genyen yon milyon senk san mil moun ki mouri. Ki sa k fè sa? Loksidan. Pou ki rezon? Pou resous yo gen lakay yo. Yo divize yo. Yo pase pa yon seri de medya, sitou yon radyo ki te rele Mil Kolin. Ebyen, yo divize moun sa yo. E, lè Wonder ap pale avè m, gen youn, yon gwo otorite wi, Li di m, Yo tiye frè l, yo tiye kouzen l, manman l, papa l, epi l padone moun ki fè sa yo. Sa touche m. Lè m al gade tou kote yo te òganize fineray moun ki te mouri yo, anpil nan yo, m wè rad ki te sou yo, m wè tèt mò. M di, Humm! Lè m gade kantite kran mò m wè, m di, Ee! Epi yo di, men kòman yo te kòmanse avèk P-Rwanda pou yo te debouche sou jenosid sa a. M di, hmm, epi m wè se menm bagay l ap fè nou la wi. Ban m pran egzanp. Jan Bèt Aristid pran koudeta, ou sonje? Maxino. Premye moun ki fè manifestasyon anndan peyi an pou retou Aristide se Jean Moïse Jean Charles. Ou sonje anba lame Dayiti. Ou te ou te viv evènman an kòm jounalis. Ou sonje sa k te pase Bay Batan nan epòk Guy Philippe, Chanblen t ap antre Kap Ayisyen. M fè dezan nan tèt on mòn pou koze Aristide. Aristide tounen, yo trennen l devan tribinal, Premye moun ki kanpe ki di Humm! Men Aristide fè 5 katèt anndan anndan pakè an Bon m rele pèp la Nou rele pèp la 3 mwa aprè Ki moun ki lèdmi nimewo 1 Jean Berthe Aristide Moise Jean Charles Si m mande pou kisa m pa konnen Lè mobilizasyon yo, epi m wè gen yon seri de moun ki vin antre nan mitan nou, m di, Hum! Ban m retire kò m. Yo mobilize yon seri de ti malere, militan, pou tiye m nan lari an, devan Palè Oson. Se sa k te pase. Gen nèg k t ap mache avèk manchèt pou rache m. Epi jodi a y ap mande m padon, o, yo te fè erè. Paske yo wè, sa m t ap di yo se vre, men pouvwa a pran, yo pa rele. M di, Hum! Youn te rale rayi lòt. Epi, Chanblen, ki fè koudeta, oubyen nan vwe Aristid ale, ki te pran zam, Gi Filip, men Gi Filip nan prizon. Men Chanblen, lavi l pa chanje. Epi, se yo ki te devan. Men moun yo pran koudeta a, yo regle afè yo, se te dwàn, franchiz yo genyen nan dwàn yo, Se te Bank Santral yo te pran, yo pran tout leta, yo pran tout resous leta yo. Epi moun ki te sou teren yo pa benefisye anyen. Anpil moun te kont Jovenel Martelly. Martelly ale, gade ki moun ki te pran leta a. Sou Jovenel, yon boujwa ap fè kòb ak Jovenel, menm boujwa san kòl la ap bay opozisyon lajan pou fè mobilizasyon. Finalman m wè moun yo pran nou pou makak. Epi lè m soti nan peyi Rwanda a, yo esplike m kòman jenosid lan te pase, m di humm, si m pa fè yon premye pa pou n retire peyi a nan sa, Ayiti ap plonje pèp ayisyen. Ou wè sa m di an? Oubyen aksyon nou poze an? Se Moyiz Janchal ki fè l avèk tout konviksyon l. E m gentan prepare lèt yo la pou m voye ba yon seri de lidè pou m di yo, mesye, ann gade miwa, Pran miwa gade vizaj nou. Men ki repons ou genyen an retou. Apati de lendi, lèt yo pral kòmanse ale. M t ap kite pak la fini pou m voye lèt yo ale. Apati de lendi, gen anpil moun nou sible nou pral ekri pou n mande yo rankont. Deja mwen menm. Pami yo Jean-Bertrand Aristide? Wi. Wi. Ou panse ansyen prezidan Aristide ap asepte resevwa w? Ou wè nan sa nou ye la a? Pa gen ògèy. Maxino, on lidè politik, lè gon kriz, epi ou menm wal dòmi, pandan tout sitwayen ap dòmi wi, wou pa dòmi, wal dòmi ou menm. Non, ou pa dòmi non, wal travay ou menm. Pandan tout sitwayen, tout sitwayen yo ap dòmi wi, epi ou menm wal travay. pou pote refleksyon, pou pote rezònman pou peyi a, oubyen pou yon gwo enstitisyon, epi pou vin avèk yon pwodui, ou vin avèk yon pwodui fini, epi ou di pèp la, oubyen anplwaye nan ki nan biwo kote w ap travay la, men ki desizyon nou pran. Yon lidè se wòl, se wòl pa w sa. Pandan l fè nwa, epi ou vin avèk limyè ou menm. Ebyen, tande. Nou gen moun nan gran Sid peyi an, Grandans, Sid, Sidès, Nip. An gwo se moun sa yo k ap pase 7 mwa, 4 mwa konsa jan yo ye la a. Lè m pran klas mwayèn nan tout gen tan travèse Sendomeng, madanm lòt bò, pitit lòt bò, epi yo menm y ap bat. lavi isi pou yo jwenn ti kòb. Jèn ki te kou ale nan peyi Chili, Brezil, pa gen espwa gen nou ki vle tounen. Se zam nan tout geto, se vyolans. Lavi chè ogmante, prèske a 60 pousan. Dola monte. Gade sa k pase siman avèk fè anndan peyi a. Alòske nou gen tout rès sila nou ka fè bagay sa yo isit tou. Jodi an, te gen mobilizasyon kont Jovenel, de ou twa moun k ap benefisye l. Enben, jodi an, Maxino, si n pa fè yon mea culpa, pa gen afè pa p resevwa non. Mwen pa, m pa bezwen konnen ki moun k ap resevwa nou oubyen ki moun ki pa p resevwa nou. Sèl bagay, nou menm, nou padone tout moun. Nou padone tout moun. ki fè nou mal e nou mande padon a tout moun tou ke nou te fè mal. Tout sektè ap fè dyalòg yo, donk ou se dyalòg pa ou wap fè tou? Non, m pa nan dyalòg. M pa nan dyalòg. Mwen, s on mea culpa, nou pran miwa! M pran miwa m gade tèt mwen. Maxino pa gen anyen k rete la. Yon lidè politik! Son moun ki wè sa kap vini an. Anpil moun pa wè sa kap vini an Martino. Kisa selon ou kap vini? Ou wè sa kap vini la a? Kesyon katye ki genyen kesyon moun ki gen zam. Chak jou yap vale teren. Yap agrandi. Chak jou kidnapin ap fèt. Chak jou ensekirite. Nan on mwa, de mwa, si pa gen anyen ki fèt, bagay zam yo pral monte prèske lakay chak Ayisyen. Pa gen moun k ap ka viv isi ankò. Ou wè jan sitiyasyon grav la? Lavi chè a menm, li pral ogmante. Ebyen mwen menm m vin dekouvri pa rapò relasyon entènasyonal ke nou genyen, pa rapò travay nou fè sou teren an pou n relanse peyi an, Maxino, m gen tout bagay yo nan men m la a. Pa rapò prezidan adwat, prezidan agoch, minis adwat, dirijan politik adwat ke m rankontre nan mond lan, yo dakò pou retire peyi an nan sa li ansanm avèk nou. Men m bezwen yon lapè, yon lapè kote tout lidè politik yo, se sou divizyon nou, se sou enterè pèsonèl nou ke entènasyonal la jwe pou yo mete nou nan sa n ye la a. Lè w pale de entènasyonal la, de ki sa w ap pale? M vle pale yon seri de gwo peyi. Ou konn pou ki sa yo divize nou? Yo panse le jou ke nou ini nou, nou menm Ayisyen, Nou depase enterè pèsonèl yo. Epi, nou di se Ayiti dabò. Rwandè yo, gen nan yo m sot di w manman yo mouri, papa yo mouri nan jenosid lan, yo di nou padone. Epi yo di, ann fonsè l. Epi yo fè yon fowòm pati politik. Se nou menm dirijan politik yo jwe avè l pou n divize sosyete an. Se nou menm dirijan politik yo. Kew jovel Pou pouvwa fè tout sa yap fè yo Epi lè pouvwa yo pran pèp pa jwenn anyen Mwen menm M estime ke Se pa pouvwa pèsonèl ki dwe prime la Ke chak moun fè mea culpa Map pale la nan mikwo w Maxino Mande tout moun anndan peyi an Mande tout lidè yo Pou yo pran miwa Yo gade vizaj yo. Lè m gade yon seri de moun ki te gen avantaj anndan peyi an, moun klas mwayèn podyab ki t ap viv, ebyen tout moun sa yo ki te konn manje yon fwa pa jou, y ap pase de jou, twa jou yo pa ka manje. Pa gen moun ki ka viv nan sitiyasyon sa a. Epi, nou chak, n ap fè yon ti bagay nan jan pa nou, nan fason pa nou. Li pa posib Mwen m lanse yon apèl ou wè gade sak pase ki fèm lanse apèl la ankò yo pran nou pou jwèt kòman map gade yon kont ki gen anndan anbasad nan peyi an m tande yon delegasyon ki soti nan yon gwo peyi ki te vin an ayiti sa gen sa gen kèk semèn tout lidè politik yo mete bèl vès bèl kòl pou yal nan rankont la epi moun ki chèf delegasyon an li gen yon ti yon ti mayo bretèl sou li yon ti bagay san soutyen. M di atchi, epi tout lidè yo byen seye, mete vès, m di gade sa y ap fè nou non. Mwen m pa pral nan bagay sa yo, men, m te rayi anpil nan yo pou bagay sa yo. Depi lè m soti nan peyi Rwanda a, m di bon, m kite sa. Moun ki te fè m mal nan eleksyon, moun k ap di vye koze sou mwen, moun tou k ap atake m, ou wè sa k pase? Lagoch, e pa mwen pou y ap te atake! Ki moun y ap atake? Moyiz Janchal! Gwo pwoblèm! Gwo pwoblèm! Sa vle di, si m pa fè premye pa a, parapò sa m wè nou ladan la a, parapò sa m sot viv nan peyi Rwanda, lè Rwanda yo esplike m kòman jenosid lan rive, se menm sa k ap fèt la wi. Se menm sa k ap fèt la wi. Se menm bagay yo y ap fè nou e ki ka mennen nou fè yon jenosid tou wi. Nou pa vle rive la. Mwen m fè premye pa a. M pral ekri yo Maxino, m pa bezwen konnen kiyès kap reponn kiyès ki pap reponn. Men m swete yo pran miwa pou yo gade vizaj yo. Pèp la inosan. Pèp la se pa li ki ka pran desizyon politik yo. Se nou dirijan. Epi kisak fè divizyon an? Nou chak lide yo? Nou gen yon gwo anbasad dèyè do nou? Oubyen nou gen yon boujwa dèyè do nou? Ou wè sa m sot di w? Yon boujwa ki avèk Jovenel Moïse. Tout peyi a prèske nan men l. Epi se menm boujwa sa k ap bay ti kòb pou fè manifestasyon kont Jovenel Moïse. Men pouvwa w pran. Jovenel tonbe, li mouri, se menm moun sa ankò ki gen kontwòl pifò bagay. Kouman yo pran nou pou moun rizib? Ayisyen yo banm pale avè nou. Ke sa ki deyò, ke sa ki anndan. M vle di nou, konprann jwèt yo jwe avè nou la a. Se pou nou antann nou, se pa anbasad yo ki pou mete nou chita. Poukisa Moïse Jean Charles, Jean Bertin Aristide, Clarens Renois, Madame Maniga hein poukisa nou paka chita OPL fusion hein moun ki nan diaspora tout lidè yo. Wap chita ak madam Bozil tou? Tout moun nèt. Tout moun nèt. Bon on lè wè l te joure m, m te joure l tou. E premye minis Ariel Henry? Ou te ba l on iltimatòm otrou ou renouvle iltimatòm lan e Vètyè. Egza, ki sa k rive? Si Ariel pase dizan pa gen eleksyon, ebyen l pral rete la fè dizan? Pou m te konbat Montana, ke mwen ki t ap vin avèk on kesyon pouvwa ou pli kapab, Poukisa tout bagay sa yo? Se yon sondaj kominote entènasyonal la fè. M tèlman devan nan sondaj lan, ebyen yo estime ke fò yo gate eleksyon ki ta pral fèt anndan peyi a. Ou wè m pale samdi an nan Dèlma 41, m tande ameriken yo gentan pwononse. Pase m di se yo menm ki pa vle eleksyon. Kounye a menm tande yon responsab ameriken di yo mande eleksyon rapid. Y ap eseye plizyè lidè politik, sa poko mache pou yo. Ou byen pran kèk moun nan nivo klas mwayèn nan, sa poko mache pou yo. Yo eseye plizyè zòt kat, sa poko mache pou yo. Kandida yo te gen, desann. Ebyen kisa yo vle kounye a? Yo mwen vle kreye yon ensekirite, lè yo kidnape yon machann k ap fè fritaj nan lari an, ou byen yon chany k ap netwaye soulye. se pa pou lajan non, se yon siyal sikoloji y ap voye bay lòt moun pou yo wè gen ensekirite wi. Se yon fason pou yo di eleksyon pa posib wi. An atandan y ap masakre vizaj Moyiz Janchal epi y ap prepare yon lòt kandida. Ou wè jodi an, m depase bagay sa yo. Mwen menm kisa m mande? M te di Ariel kòm premye minis, ban nou sekirite, ban nou CEP. Li pa ban nou yonn nan yo. Li pa ban nou yonn nan yo! Ebyen jodi an, m pa ka rete kòm dirijan. Men, sa m bay priyorite, Maxino, m bay priyorite a lansanm Ayisyen yo, ke sa ki deyò, ke sa ki anndan. Nou eseye tout ti bagay yo, yo pa mache. Nou eseye mobilizasyon, li pa mache. E, menm blan. Kap divize yo kap divize m nan yap ri nou e pou yon sèl bagay pou yo pran peyi a mete peyi a an otaj ebyen mwen menm m fè meya koulpa pèp ayisyen pa rapò sa m gen nan men m ki te ka ede peyi an men divizyon rayisman politik manje chen pa lamòd ankò vyolans zam gade sak pase Nèg la lidè politik pou l enpoze lide l epi l bay zam. Lè pwoblèm nan fin pase l te vle rezoud lan, li pa ka rekipere zam yo. Se zam sa k ap bay ensekirite toupatou anndan peyi a. M pa konn si w konprann. Ebyen jodi an, mwen menm, m fè premye pa a. M pral wè moun ki nan sektè relijye lan. M pral wè moun ki nan sektè politik lan. M pral wè moun klas mwayèn yo. M pral wè moun nan klas entelektyèl la. M pral di sa Ayisyen nou ye. M pa lwe moun ki nan diaspora a kote nou ka ale yo kote nou pa ka ale nap envite yo paske fok gon fok gon ayisyen kanpe ki di se trump atò si n pa fè sa tande byen wi pèp ayisyen ou konn wè Moise Jean-Charles son lidè ki avanse on lidè politik m di w lè sitwayen w an danje lè gen pwoblèm nan yon peyi fok gon moun ki chita ki reflechi pandan Siton ap dòmi leswa ki di bon men solisyon an. Ou sonje anpil fwa gen de pwoblèm k ap vin anndan peyi a nou anonse yo. Si tout moun te koute m lè bato zam nan te debake Senmak, si lidè politik yo pa t konbat mwen, pèp la t ap konprann lè m te pote mesaj la pou yo. Lèm pote mesaj kesyon dola a, pèp la te vle mache ladan l wi, yo itilize lidè politik yo pou kraze l. M vin dekouvri anpil fwa se nou lidè politik yo ki fè mal peyi an. Paske sistèm nan itilize nou o pwofi yo menm. Gade sa k pase Maksino. On boujwa fè 10 milyon dola meriken non dosye kòm avantaj men pou l fè l se nou klas mwayèn yo rele pou fè l pou yo epi kòm rekonpans yo ban nou 50 mil dola meriken epi nèg la fè 10 milyon m pa sòti konprann non e kiyès ki fè nèg la fè 10 milyon an se nou epi nou ki moun ki nan tout radyo nan televizyon se moun klas mwayèn yo alòske mesye boujwa yo fè lajan an y ap dòmi lakay yo. Wap pale de kiyès? M pa vle site, paske m vle depase bagay sa yo. Ou wè, ou wè politik an Ayiti, se denigreman, se joure. Mwen m pa fè sa. Paske mwen m gen yon ideyoloji m ap pote. Le fè ke m ame, politikman m ame, m gen yon ideyoloji ke m ap defann, m gen yon ideyoloji ke m ap pote, m gen diskou pou m kapab pote. on sètèn revandikasyon. Epi tou, m konprann listwa. Epi m gen yon konpòteman onètete e m ap defann entegrite diyite. Sa ban m yon wout pou m pase pou m pote mesaj lan. Men lè lidè a pa gen kapasite sa yo, li oblije ap denigre, li oblije nan bagay zam, li oblije ap joure, m pa bezwen fè sa. An fen de misyon, Chaje dafè ameriken an fè yon konsta alaman ann Ayiti. li estime ke eleksyon yo dwe fèt, men tou li estime ke tout sa ameriken fè pou mete lidè ayisyen yo ansanm sa pa rive fèt. Ekoute, kiyès ki dirije lidè yo? Se menm ameriken yo. Lòt jou nan katè m di se yo ki pral veye eleksyon. Rapid yo kou reponn, Ebyen se yo wi. Ou wè l di sa? Ann tann ak ki pral poze pou wè si se verite l ap pale. Ki sa k pase? Lè yo antre nan peyi a, yo di tout moun, Pa pale ak Moyiz Janchal! Epi lidè menm tou lè l sot nan reyinyon ap manje je Moyiz Janchal. Men, parapò apèl m lanse an, nou pa bezwen moun sa kounye a se yo k ap vin bay modòd. S on wont pou nou gen Ayiti. Nou gen esklav yo, e pa nenpòt ki esklav non, esklav dèchan! gwo zantray ki goumen avèk pi gwo lame te gen alepòk pou fè revolisyon an, pou nou gen yon peyi ki rele nou chè mèt chè mètrès. Epi jodi a, tèl peyi di w gen tèl rezèv tèl kote nan peyi an, se pou yo. Pou nou pran desizyon politik, se yo ki pou pran l epi nou menm pou nou swiv yo. Jodi a se nou ki pou pran desizyon Ayisyen yo pou yo swiv nou. Se pa yo ki pou presede nou. Erez mwen m lanse mesaj lan m wè peyi an ranmase l m tande jounalis yo ke sa ki sou rezo sosyo yo ke sa ki nan radyo oubyen televizyon yo m tande yo yo konprann mesaj lan e m remèsye yo se yon pwen de depa ki pral mennen nou vè pwogrè pèp ayisyen si an 1994 nan peyi Wannda te genyen 1 milyon 500 mil moun ki mouri. atravè yon jenosid loksidan fè yo goumen antre yo. Yo di, se twòp atò, se blan k fè yo goumen, yo antann yo kòm lidè politik, yo di peyi a se pou yo. Nou menm tou, an n ba yo leson sa a, pou n sispann divize nan mitan nou, pou n sispann yonn ap jwe lòt, pou pran patat, epi y ap ri nou. Men kounye a, peyi a pou nou, se yo k ap di nou sa pou nou fè. Mwen menm, M pa vle mesaj moun sa yo. M vle se nou Ayisyen, ke sa ki deyò ki anndan, pou nou di Haltela! Se twòp atò! Nou fatige! E si n pa fè sa, Ayisyen yo ap mouri ak grangou, Ayisyen yo ap mouri anba ensekirite, Ayisyen yo ap mouri anba monopòl, Ayisyen yo ap mouri nan yon ti gwoup moun k ap pran tout pou yo e ki pa menm Ayisyen. Ayiti debou atravè yon tèt ansanm. E pa konferans non. E pa ti bagay e m ap mete pa m w ap mete pa w. E pa sa non. Tout Ayisyen, youn kontakte lòt pou n chita antre nou. Paske pèp la inosan. Men se nou menm dirijan politik yo ki gen movèz fwa nou kite anbasad maxino chak boujwa pou yon grenn lidè politik chak anbasad pran 5 pran 3 lidè politik epi lè yo bezwen divize nou yo divize nou nou jwenn sekrè a jodi an menm jan peyi wannda ap fè l lan yo di nou pa pou okipe anbasad nou pa pou okipe kèk boujwa ki t ap envesti nan mitan nou An nou menm Ayisyen yo nou chita, yo fè apèl a sak deyò ak sak anndan, epi yo di bon mesye, an n fè mea culpa, nou tout antò. An n rele sa k pa la vin chita, san anbasad, san anbasad, san elit ekonomik nan, epi ki sa k pase nou? Nou chita, yo menm yo te chita, yo jwenn solisyon, nou menm fò nou chita pou n jwenn yon solisyon. Moïse Jean Charles mwen ou très amer contre anbasad yo e an patikilye anbasad amerikèn e lidè politik yo sak koz sa? M fristre Maxino. Nou fin rive plizyè kote pou peyi an soti nan sa l ye la jodi a. Se rezilta sa yo fè nou nan enpoze nou ban nou vye eleksyon. Pèp ayisyen bezwen moun ki eli men l pa bezwen moun yo ban nou ki pou dirije peyi an. Dayè, Ayiti, natirèlman palan, p ap janm dakò se moun yo enpoze ki ka dirije peyi a, men se moun pèp la chwazi. E pou n fè sa, fò n gen yon konsyans ki degaje lakay nou tout, atravè yon konsansis kò nou di nou tout koupab. Epi, nou mande padon. Si w te fè m yon bagay ki mal, m mande w padon. Si mwen menm, non, si w te fè m yon bagay ki mal, fò w mande m padon. E menm si w pa di l nan bouch, men fò w di l nan kè w. E si tou m te fè yon bagay ki mal, m mande w padon. Kiyès nan lidè politik yo w panse ki te fè yon bagay ki mal? Anpil moun fè m bagay mal. M pa bezwen di yo. M te kòmanse site istwa m avèk Janbèt Aristid. Gade sa k pase. Men, m padone Janbèt Aristid. Men se grav lè eleksyon mte konprann sak pase lè eleksyon yo gen moun sistèm nan voye nan kanpay mwen pou sabotem se aprè mvin konnen aprè mvin dekouvri mpa konn si w konprann m padone moun sa yo. Ou pale de sistèm tou? Ok! Menm sistèm e. Egzakteman! Pou n konbat sistèm sa a. Il faut ke ayisyen yo konprann se jwèt lan se divize nou pou yo reye. Ansyen pwezidan etazini Roosevelt Delano li di sa, li di vanipye sa yo pou mennen yo fò divize yo. Le jou yo ini yo nap fè ayiti tounen yon pwisans. Menm jan Ayiti m lemonn tap pale de li e sitou nou gon avantaj pa pòp pase nou tout peyi vle kolabore avèk nou gade nou m rive nan kontinan afriken an se tapi wouj ki deplwaye pou nou epi kisa k pase lakay nou si moun ta vini ap wont wi erezman peyi malere ap voye teknisyen ki te ede yo mete sistèm sa yo an plas ni sistèm fason yo desantralize peyi wannda ni fason yo jere finans lokal yo ni fason yo jere gwo enstitisyon yo E mwen menm ki gen yon ide, pa egzanp, pou m tounen avèk tout antrepriz Leta yo, mwen menm ki gen yon ide pou m vin avèk yon lòt modèl ekonomik, mwen menm ki gen yon ide pou nou mete tren nan peyi a, mwen menm ki gen yon ide pou n favorize moun gran sid peyi a ki konekte avèk lòt depatman yo, fò n gen yon sistèm, pa gen pyè, pa gen pèsonn moun ki ka anpeche sikilasyon anndan peyi a. Mwen menm ki gen yon ide pou nou mete enfrastrikti anndan peyi a, nou menm ki gen ide! pou n kapab vini avèk yon lòt fason pou n fè klas mwayèn nan viv. M gen 4 modèl politik m vle aplike anndan peyi an. N ap pran peyi Rwanda pou kesyon desklavizasyon yo, modèl sa n ap pran l. N ap pran modèl peyi Brezil lan pou favorize klas mwayèn nan avèk yon sistèm kredi ki fyab. Lè jèn yo sot anndan inivèsite pou yo gen aksè a kredi, pou yo, pou n ankouraje pme sa n rele Petite et Moyenne Entreprise. Answit, Nap gen yon politik a travè Venezuela pou n kapab desann pri gaz lan e pou n pran lajan sa tou pou n fouye nan pwodiksyon nasyonal, pou n tout avèk tout antrepriz nou te gen ki tap pwodui anndan peyi an e pou n favorize peyizan Latibonit e pou n devlope endistri touristik lan e pou se pa lòt peyi kap ban nou manje. Maxino, si m pa ko al pale lòt ak peyi sa yo epi tou pou lame an, pou polis lan Gen peyi ki gen tan ofri nou sa, ki vle gon akò avèk nou, n ap pran l. Wè m pa ka pèdi sa, n ap pran l. Peyi Larisi ofri nou avantaj ni pou lapolis, ni pou lame an, n ap pran l. Paske se yon akò depi lè m te nan Sena a ke m ap goumen ki pou pase l. N ap pran l. Ki peyi? Peyi Larisi gen yon akò ki li ofri nou. Akò sa a, m pa ka pèdi tout moun, n ap pran l. Paske l di, e depi lè m te nan Sena a, e 2000, m kwè 2000, 2013, 2014 yo, depi 2014. Depi lè sa w gen relasyon avèk yo? E depi lè sa. E pi w wè anbasadè yo a te vin wè m tou an Ayiti, nou pale avè yo. E Akwa a di, y ap eseye ban nou lapolis lan, y ap fòme yo pou nou. Y ap ba yo kay, y ap peye yo e chak ane y ap prepape apeprè 4 oubyen 5 mil pou nou e apre sa y ap eseye ban nou teknisyen san kondisyon pou nou devlope kesyon min lakay nou e y ap eseye tou ouvè lakay yo pou nou voye tout etidyan nou vle kantite nou vle lakay yo y ap voye tou devlope bagay sa yo inivèsite anndan peyi an e nou menm tou nou dakò avèk sa. Apre sa pou kesyon katastwòf natirèl yo, y ap fòme moun pou nou, mwen menm m dakò avèk akò sa a, m ap pran l. E answit nou genyen tou, gen de peyi ke nou gen akò avèk yo, pa egzanp nan domèn sante, se avèk Kiben yo nou pral travay. E nan kesyon dwòg, avèk sistèm jistis ameriken an tou lè enterese nou, nou pral travay avèk ameriken yo sou sa. E nou kwè tou, Kanadyen yo tou, nou ka toujou travay nan domèn edikasyon avè yo. Men an gwo, Lafrans tou nou pa p abandone yo, n ap travay avèk tout moun, Maxino, n ap travay avèk tout moun. Men, nou pral priyorize yon lòt lang nan peyi an. Paske lang franse a nou pa p kenbe l. E. Ki lang pale? E m poko vle di sa. M poko vle di sa. Gen nan yo ki nan domèn edikasyon, gen nan yo ki nan domèn sante, gen nan yo ki nan domèn pwodiksyon, gen nan yo ki nan domèn teknoloji. Eben, anpil nan yo m ta lwanda avèk yo. Y ap vini nan peyi an pou yo ede nou travay e yo menm y ap pran pansyon yo, yo te genyen nan lòt peyi, y ap vini isi e pou yo kontinye travay avèk nou. Ikonpri tou Ozetazini, Lafrans, Kanada, nou gen Ayisyen sa yo, m vle yo vini isi. Se pa pawòl eleksyon? Non! Non. Se pa kanpay? Kouman? Tande, bon m pale avè w. M poko nan kanpay la a. Ou wè sa k priyorite pou mwen la a? Kòman nou ka rekonsilye nasyon an? Poukisa? Si w di yon eleksyon jodi a gen majorite moun k ap di yo Moyiz Janchal. M konnen n ap tande moun yo. M ap gade yo sou rezo sosyo yo. M pa bezwen jodi a fè pwopagann ankò. Jodi a, lè w lidè politik, ou wè peyi a menase, ou wè tout moun pral disparèt, fò w fè yon deplasman de swa. pou di halte la e yo lanse yon apèl. Apèl nou lanse an, nou lanse l, bon, men M. Chamblin m pral pale avè l wi. Ou sonje sa k te pase isi an, nan Bay Batan? M pral pale ak tout moun wi. Sa vle di, m vin wè tout Ayisyen k ap goumen yo, ke sa ki pran wout pasifik, ke sa ki pran wout vyolans, Yo tout viktim. W ap pale ak ansyen prezidan Michel Martelly tou? Tande, m di w n ap pral pale avèk tout moun. M pa bezwen, m p ap retire yonn. N ap pale ak tout moun nèt. Bon, ou pa janm site non prezidan, ansyen prezidan Jean Bertrand, e, ou site non prezidan, ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, men non Michel Martelly. Ou prè pou w diskite avèk ansyen prezidan? M ap pale ak tout moun. M ap pale ak tout moun. M pa pral, m pa pral, m pa pral vin avèk yon ide epi pou m ap fè eksklizyon ladan l. M p ap fè sa. Eksklizyon an pa pote fwi. N ap pale ak tout moun. Poukisa m ap pale ak tout moun? Paske yo chak, m konnen pa de responsablite yo nan sa nou ye la jodi a. Fò gen kouraj pou m gade w pou m di, pou m di w verite. Fò gen kouraj tou pou gade m pou di m verite. Nan sa nou ye Maxi nou pa gen espwa ankò non. An kon si moun gran Sid ka rete nan sa yo ye la a. Moun gran Sid poko wè sa k ap al rive yo non. An yo separe peyi a de yo. Ouvriye yo pa konnen sak pral rive yo non. Etidyan yo ki lekòl kòmsi kè yo kontan yo nan inivèsite yo, sak nan filo, nan reto kè yo kontan. Yo pa konn sak pral rive yo non. Se mwen kòm dirijan. Moun klas mwen kap fè ti efò, voye pitit yo lòtbò, e nan Repiblik Dominikèn. Yo pa konn sak pral rive yo podyab. Yo an difikilte. Yo pa konnen se bagay yo pral pi grav non. Se mwen ki konnen bagay yo pral pi grav. Fòm presede de sak pral rive a. E wè sak rive Rwanda yo, lap rive nou tou isi. Si yo pa tande la rezon, lidè politik yo, balon nan pye nou. Men se pa sèl lidè politik yo. Se tout moun ki anndan peyi an ki konsyane. Moun ki pa konsyane, se moun ki gen avantaj, ki gen franchiz yo. Se moun kap mete moun sou pouvwa, toutan toutan, epi kap jwe avèk nou, avèk po patat. E ki pou yo fè sa, se apa se atravè nou menm yo pase wi. Lè gen eleksyon pa boujwa yo voye yon kandida ba tout moun, yo bay ti avantaj, yo di me tòl, me siman, me sesi, ay ba manti, epi moun di vini pèp an al vote tèl, epi lè eleksyon fini se menm moun sa yo k ap rele anmwee nou pa ka tonbe nan bagay sa yo ankò. Fò n konsyan bagay la grav. Mèsi pèp ayisyen.